otorite etatik yo, san konplisite aktè yo nan chèn penal la, patikilyèman lajistis la. Nou menm nan rnddh, sa n ap obsève k ap pase nan pakè Pòtoprens, nan Kwadèboukè, enben, se de bagay ke nou pa janm wè, kote ke bandi yo, yo pa gen prizon pou yo, e kidnapè yo pa gen prizon pou yo, aktè yo, paketye yo, depi yo antre nan prizon, yo pran lajan nan men yo, yo libere yo. N ap raple, nan dat 10 jen 2022, lè gang nan Vilaj de Dye al atake Palèdjistis, yo te di, Nou atake Palèdjistis, se paske lè se bandi pa nou ki nan prizon, n ap pale bandi Vilaj de Dye, se deklarasyon sa yo te fè, lè se bandi pa nou ki nan prizon, nou peye yo pa libere yo, men lè se G9, Yo libere yo byen vit. Men pa gen anyen k fèt. E se sa l ye vre. Ki konsekans sanksyon yo yon fason dirab pou imaj peyi a ak sa yo enplike kòm responsablite pou otorite, enstitisyon ayisyèn yo lè pi gwo reprezantan elit peyi a ki anba akizasyon grav sa yo? Kisa lajistis ayisyèn dwe fè? nan ka sa a. Lè mini jistis AI a fè deklarasyon pou l di pakè a Pòtoprens pral louvri yon ankèt sou moun yo sanksyone yo, enben s on pòt wi ke minis lan louvri pou moun sa yo nan pakè a, jan yo kowonpi pi fò ladan yo, pou y al asele moun yo pou yo fè lajan avèk yo. Si minis lan te di li pral. Fè vetting de pakè a. Li pral louvri yon ankèt sou konpòtman moun yo. Bon, tèlman gen skandal tou o nivo pakè a, nan tèt pakè a, pou tèt pakè a, minis la pa t menm bezwen louvri yon ankèt paske yo gen de dosye, yo gen plent. E si yo te respekte popilasyon an, si yo t ap fè travay yo, si yo t ap travay nan enterè popilasyon an, yo t ap chanje moun yo pou yo mete moun ki la, ki Aplike sa lalwa di, men moun ki pa nan konivans avèk bandi. Donk jodi an, moun sa yo pa kapab angaje okin pouswit kont moun paske moun sa yo, yo kowonpi. Epi, si n ap pale de sanksyon, pandan y ap pale sanksyon, Epi se menm gouvènman sa ki alimante bandi yo nan peryòd koup di mond lan yo ap ba yo kòb avèk televizyon ou gen CAS la kès asistans sosyal se pou je nèf e alye li la e gen de moun ki trè pwisan nan biwo premye minis lan ki trè pwisan enben ki kontinye ap itilize kap pran lajan trezò piblik la nan alimante bandi men se moun sa yo pou sosyete a sanksyone se moun sa yo pou lajistis angaje pouswit kont yo men pou lajistis angaje pouswit kont yo nou menm nan rnddh nou mande pou gon veting ki fèt nan pakè kwadèboukè avèk jiridiksyon pòtoprens la pase sa kap pase la li Inakseptab, li revoltan. Nou pa kapab, nou pa kapab ankò. Li pa nòmal pou gang yo osi pwisan konsa, pou tout vyòl sa yo, pou viktim yo epi epi moun yo pa ka menm pote plent. Genyen pou pi piti nou akonpaye viktim nan atak, masak ki fèt nan katye defavorize yo gen 13 plent ki pote deja la nan jiridiksyon Pòtoprens. Pa gen okenn pouswit. ki angaje. Anyen. Bandi yo, yo fè sa yo vle, paske otorite yo nan tèt pakè yo, yo nan konivans avèk bandi. Y ap manje lajan kidnaping, y ap manje lajan bandi. E se sa k fè bandi yo pwisan konsa. Natirèlman, sa pa vle di ke nou pa gen de fanm avèk gason ki onèt nan lajistis la. Gen ki fè prèv yo. Sa ki la a, ki nan tèt jiridiksyon sa yo, de jiridiksyon sa yo, pa gen anyen ke w kapab fè avèk yo. E si Kounyela, swadizan ke yo ta di yo pral louvri ankèt kont moun ke yo sanksyone avèk moun sa yo san w pa retire yo, san pa gon vetting ki fèt, enben se mande w mande moun sa yo pou y al asele moun sa yo, pou y al fè presyon sou moun yo pou ba yo lajan. Paske sa k gen la a nan jiridiksyon Pòtoprens lan e avèk Kwadèboukè a w pa ka fè anyen la a avèk yo. Natirèlman, se pa di m di tout moun yo yo pa bon non, men. Fòk gen yon vetting ki fèt pou sa ki bon yo, pou mete yo nan yon anviwònman pou yo kapab travay yo nan aplike lalwa, nan pwoteje sosyete a kont ensekirite, kont delenkans, kont zak banditis. Tou dabò, fòk nou rekonèt ke lajistis ayisyèn nan jwe yon wòl ekstrèmman enpòtan nan kenbe enpinite avèk kòripsyon nan peyi a. Lajistis la pa janm mete l bò kote popilasyon an e. Aktè yo nan chèn penal la, an jeneral, yo toujou gon motivasyon ekonomik, politik ki gide yo nan desizyon ke yap pran. Se pa. Se prese pou mete yon sant trètman kolera pou kapab sove lavi moun ki trape ma la disa se nan setyem seksyon tigwav zon l'effort. présentation officielle document plan national adaptation à changement climatique ailleurs euh, qui était marqué au journée mondial climat une cérémonie qui déroulée en présence euh, premier ministre Ariel Henry outils stratégiques ça visé favoriser application efficace plan national adaptation politique au changement climatique qui a adopté depuis l'année 2019 une date plus que symbolique qui nous donne une occasion supplémentaire pour rappeler à toutes et à tous combien les graves risques environnementaux et climatiques auxquels nous sommes confrontés en tant que petit État insulaire en développement figurent parmi les priorités de mon gouvernement. Dans cette même veine, j'ai le privilège en ce jour de procéder d'une part au lancement du comité national sur le changement climatique et d'autre part de présenter officiellement le plan national d'adaptation. Ainsi, je voudrais exprimer ma grande satisfaction de voir aboutir le processus de consultation ayant culminé à la constitution du Comité national pour les changements climatiques. Le CNCC est un outil stratégique et décisionnel qui favorisera la mise en œuvre efficace du plan national d'adaptation, mais aussi de la politique nationale sur les changements climatiques adoptée depuis 2019 la version révisée en cette année 2022 du document Contribution déterminée au niveau national. Ces plans et programmes convergent et se renforcent mutuellement. Ils permettent aussi d'inscrire Haïti dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Le plan national d'adaptation, pour sa part, constitue un cadre global et une référence nationale pour les actions d'adaptation en Haïti. Il est le fruit d'un processus inclusif et participatif, matérialisé par le touchement de consultations de différentes catégories d'acteurs clés à l'échelle des dix départements du pays et guidé par les connaissances actualisées sur le phénomène des changements climatiques et ses conséquences sur le pays. Le plan national d'adaptation se veut être un cadre global à moyen et long terme sur les dix prochaines années et couvre prioritairement les secteurs de l'agriculture, de la santé, des infrastructures et des ressources en eau. Je m'en voudrais de ne pas formuler ici une pensée spéciale à l'endroit de toutes celles et de tous ceux ayant produit des réflexions pertinentes qui ont donné naissance au Comité national sur les changements climatiques et au plan national d'adaptation. Leur contribution technique et financière proie à des menaces multidimensionnelles. Les chiffres sont alarmants. Nous rappelons simplement que l'État haïtien se trouve obligé périodiquement de consacrer une forte partie de ses maigres ressources à penser les déchirures environnementales souvent imputables aux catastrophes naturelles occasionnées par les changements climatiques. Ces fonds auraient pu être consacrés à des activités de développement. Je veux renouveler la détermination de mon gouvernement à prendre en considération la problématique des changements climatiques. À cette fin, nous ne ménageons aucun effort en nous ouvrant aux progrès techniques et technologiques réalisés tant localement qu'ailleurs. Le gouvernement, mis à part les problèmes conjoncturels, s'engage à travailler à la restauration de l'environnement et à l'aménagement du territoire. Nous voulons par cette démarche jeter les bases d'une société viable et durable, suivant une vision allant de la montagne à la mer, qui priorise, entre autres, la réduction de la vulnérabilité et de la fracture environnementale aggravée par le changement climatique. Tout ceci à partir d'une gouvernance environnementale pragmatique et cohérente. Vwala, ou tap koute deklarasyon Premye Minis Ariel Henry.